Ti makak retounen anlè a la. Lap bay pwoblèm, ebyen se pou la premyè fwa m ta kapab di ti makak pran yon bwa kale konsa. E mwen lage yon dron anlè, m pral jwenn anpil enfòmasyon konsènan batay ki te genyen ant lapolis ansanm avèk ti makak. Dimanch, tande byen, le dimanch ki te 9 avril 2023. 2 polisye pran nan yon gètapan anlè a. Gen 2 twa ti vòlè, yo desann, epi lè nèg yo pral rive pi wo, nèg ti makak yo sène. Nèg ti makak yo vide bal, polisye tonbe. Lapolis di ekoute ban, menm lè nou pa ka batay, men nou gen taktik pase yo. Nou pral kreye yon divèsyon, e nap manje de twa nèg pou ti makak. Nan lundi, tande byen wi, genyen cha ki moute anlè a nan Tomasen. Cha a kòmanse pete bal ansanm avèk nèg ti makak yo. Cha a ale. Tande byen wi sa map di nou an. Pandan cha a ale, cha a retounen. A son retou, cha a mete plizyè nèg atè. Sa vle di, on seri de pwen estratejik, cha a mete nèg yo atè la pou nèg yo kapab abrite yo. Lè nèg yo fin abrite yo. Cha a ale ankò! L al kreye divèsyon. Hehey! Sa w tande a la a? Cha a fin pete bal, li prale. Kounye a, se lè sa a nèg Ti Makak yo, yo menm, y ap fonse. Sa w tande a la a? Nèg yo jwenn bagay. Majorite nèg ki tonbe yo, paske gen enfòmasyon ki ta fè kwè se senk. Men gon bagay pou konprann. An matyè de batay, lè genyen de twa sòlda ki tonbe, sa foto yo parèt viral la, eske se yo menm sèlman? Di tèt ou sa non. Paske foto sa yo, se pa nèg yo ki mete yo deyò. Se lapolis. Kounya la a. Konbyen nèg yo kraze yo pa wè? Konbyen nèg ki tonbe anba raje yo pa wè? Konbyen nèg se lè ti makak pral fè apèl nominal l ap konnen ke nèg sa yo, yo p ap janm di prezan? Konprann byen wi. Lapolis pran nèg yo nan yon bèl kou. Si te genyen konfimasyon sou gwoup mèsenè ki rele Wagner nan peyi Larisi te prezan nan peyi Dayiti, Tout moun tap di se mèsenè yo ki manyen ti makak paske lè map gade vizaj nèg yo vizaj yo kraze nèg yo pran bon bal e lapolis tèlman fè yon bon kou daprè sa yo di yo sezi 3 manch long nèg ti makak yo pat kapab kanpe goumen yè genyen Apre batay la, yon pwòch Ti Makak ki rele l, Monchè, lè m di w sa a, Ti Makak prèske pa ka pale. Kou a di anpil, paske nou sonje, a plizyè repriz, nèg Ti Makak yo touye polisye, Yo pran zam nan men polisye e nèg yo fè plizyè videyo, videyo pou montre ke ebyen eh yo manyen lapolis. Men jounen lendi an, pa gen manti nan sa, se nèg ti makak yo ki pran bwa kale. Se pa ti bwa kale non, mesye! Map gade pou mwen yon seri de nèg kap poste, kap tweet. Eske ou konnen kom si Ayisyen se tann yap tann pou ke bagay la chanje tout bon vre nan peyi sa? Mh. Paske Ayisyen yo bouke. Ou wè le jou pou nou ta kapab di bagay la rèd pou ti makak, swa yo ta fè ti makak dezète, oubyen yo ta arete ti makak. Oubyen ti makak ta anbrase lèt M nan. Se pa de moun non k ap kontan. Ann imajine konbyen moun ki mouri anlè a la. San nou pa bezwen ale twò lwen, ou pran Erik Jan Batist. Ou pran, kòman i sapèl, Ivon Bisrèt. Sa se de moun ki mouri anlè a e anpil moun pwente di dwa mesye ti makak yo. Eske nou konprann? Sa vle di, Ti Makak pa yon nèg k ap bay pwoblèm jodi a. Sa dat avèk yon revandikasyon l ap batay pou abitan yo paske Toto bezwen vòlè tout tè anlè a. Men le fèt ke, tankou jan Ti Makak toujou di sa, nèg yo ensite l pran zam e ke li menm jounen jodi a la li vin tounen yon reken nan lanmè a. Antouka lapolis vle enkli batay sa nan kad operasyon Tònad 1 ki vize mate tout gang k ap bay pwoblèm nan peyi Dayiti. Mate tout gang ki yo menm anpeche popilasyon an viv. Paske jounen jodi a la, si lapolis ap batay tout bon vre, se yon batay ki kòmanse anlè ki dwe fini anba. nan bidonvil paske si la polis gen mwayen nan men li deside bay bwa kale ebyen eh pèsòn moun pa dwe eparnye osi senple ke sa paske gou lè ka prive fòk moun ki nan klas defavorize moun ki te reziye yo ki viv nan peyi dayiti Moun ki te pè a ensekirite a pou li pat pote yo ale, on lè fòk moun sa yo kapab bat lestomak yo pou yo di ke, ebyen ekoute, la peur s'installe dans le camp des criminels, la peur s'installe dans le camp des méchants. Wi! Lapè li pa kab enstale sèlman lakay sila yo ki pi pòv, lakay sila yo ki defavorize, lakay sila yo ki pa menm gen 10 dola ameriken pou yo peye yon kidnaping, or yo pa egzan de kidnaping. Wi, yon jou fòk lapè li kapab vin enstale nan kan moun sa yo. A chak fwa gon bata anlè a, Ti makak konn toujou pale. E sèt fwa si, m ap tann ou ti makak. Fòk ou pale pou di kòman bagay la te ye. Fòk ou aksepte ke fwa sa nèg sa yo se nan kan w yo ye. Paske dènyeman la, lè bagay enspektè lan, m kwè w te moute pou di bon, enspektè a touye nèg mwen kot zam li fè yo. Opwen ke m te poze anpil kestyon pou m di a, genlè enspektè la. Se pa nèg ti makak yo l te tire. Men jounen jodi a la a, sa se pa w. Ou admèt ke se pa w. Ebyen, fon ti pale. Paske lè nou pran lapolis, nou touye yo, nou fè videyo. Ebyen, jounen jodi a la a, kòm bagay la se nan kan nou, fòk nou reziye nou tou pou nou kapab fè videyo. Lòt enfòmasyon nou pote ba ou nan kad emisyon sila a. operasyon nan Sid peyi Dayiti, arestasyon plis pase yon dizèn prezime bandi nan Sid. Pami yo, dezyèm chèf gang Kanaran, se sa lapolis fè konnen. Gen plis pase yon dizèn prezime bandi ki jwenn arestasyon nan Sid pandan wikenn paskal lan. Pami endividi sila yo genyen Aksè Napolon, 39 lane. Se ta dezyèm manm gang Kanaran an, dirije pa Jeff Ainsi Connu, prezime bandi sila jwenn arestasyon li vandredi 7 avril pase a suit ak yon operasyon ki mennen pa pakè Okay lan nan tèt kole avèk ajan lapolis nasyonal Dayiti ki afekte nan sid peyi an. Lapolis t ap chèche ak Sen ap Polon pou enplikasyon prezime li nan ka kidnaping, vòl a men ame, brakaj, asosyasyon malfetè. daprè komisè gouvèneman Okay la Mèt Ronald Richemond. Yon lòt endividi nan non Narcisse Max Angel alyas Angel li menm tou jwenn arestasyon li pa lapolis pou enplikasyon prezime li nan vòl veyikil fo ak usage de faux epi tou asosyasyon malfetè, akizasyon ki rejte pa prezime bandi sila pandan li fè kwè se yon pèsekisyon politik. Max Angel jwenn arestasyon li swit ak yon manda desène kont li nan kòmansman mwa fevriye a lòske li te trè kritik kont otorite yo nan kad yon emisyon deba politik li t ap anime. Yon lòt kote gen 5 endividi manm gang Minotri ki dirije pa Djèdjè ensi koni ki jwenn arestasyon yo nan kad operasyon konjwent lapolis ak pakè Okay.